Dezole pou videyo sa m pral montre w la. Antanke Ayisyen, sa pa ka pa choke w. Bandi nan Savyen ouvri kaye sak yo atè, yo ekspoze yon bann katouch diferan kalib. Avan, lè w di Departeman Latibonit, ou wè diri, ou wè lalo, se sa ki te idantite depatman sa. Ebyen, malerezman pèp ayisyen, lè ou di Depatman Latibonit jounen jodi a, se gang ak bal ou wè. M pral montre ou videyo a, mare fyèl ou, bagay yo difisil. Frèz e sè byeneme, apre peyi Kanada fin sanksyone nòt ex-prezidan, Joslem Privert, ebyen prezidan sila a mete yon nòt deyò. Prezidan eksplike konpatriyòt li yo, zanmi li yo, kolaboratè yo, gade, calm down. Alegasyon mansonjè sa yo, pa fokis sou yo, puiske lanmou li genyen pou peyi sila, oh my God, ooh, oh my Godness, lanmou li genyen pou Ayiti, Ti koze sa yo yo ap di sou li a, eh eh, sa pa kapab chanje lanmou sa. Pèp Ayisyen, nou pral li nòt la pou ou. Rale chèz ou wi, bwè ti dlo, bagay yo difisil. E koze yo pa fini la. Jan nou tout te konnen nan jou pase yo, Premye Minis Ariel Henry te ale Bahamas l al patisipe nan 44 èm somè caricom. Konpatriyòt ki nan zòn sila a fè premye minis lan pase move moman, soti wont tankou chen. Se tris pou se otorite, tout kote w pase, sitwayen peyi w yo, yo tout ap chase w, yo pa vle wè w. M pral montre w kòman anbyans lan te ye, ou mèt rale chèz ou. Avèk pwogram Biden nan, pèp ayisyen an sou wout pèdi ni sak ni krab. Lè m di w ni sak ni krab, aktyèlman la a, Gon pakèt dirijan pèp ayisyen, majistra, depite, ex senatè, minis, direktè jeneral, ou wè yo nan peyi a, men non, son email konfimasyon yo ap tann. E lè yo ap lage cha a, yo tou pase pran ti kès leta tou, yo ale ansanm avè l. O, nou gen prèv wi. M pral montre w youn. Jan sa te anonse nan jou pase yo, peyi Kanada gen pou l voye yon lòt ekip cha ankò nan cha blende ke leta ayisyen te kòmande pou rezoud pwoblèm ensekirite nan peyi Dayiti. Koze yo anpil. Mwen envite w rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo. Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont nan jou pase yo. E kont sa ki se te, menm la, pran m. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lonbraj. An n pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Gade imaj sa pèp ayisyen. Kisa sa vle di? Si w s on bon ayisyen, di m kisa sa vle di lè yon moun pran men yon ti fi epi yo peze l al. Gade imaj la byen. Dim sa sa vle di. Kite repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Oparavan, lè ou di departeman Latibonit, ou wè diri, ou wè lalo. Depi w di depatman Latibonit, tout Ayisyen kontan. Paske, pèp Ayisyen an se yon nasyon ki pa jwe ansanm avèk diri l. Ba li l chak jou, l ap manje l pèp Ayisyen. Medam, madmwazèl e mesye. Departeman Latibonit se depateman ki pote premye pri nan dosye diri. E genyen anpil gwo konèsè ki fè konnen depateman sila a kapab bay tout Ayiti diri e non sèlman sa tou, menm voye vann lòt peyi. Lesansyèl se striktire pou nou striktire agrikilti la. Modènize agrikilti a, jan ke popilasyon an konn ap bat labou a pye l depi granm maten. Donk mete divès machin ki pou fè travay sa e non sèlman sa tou, pou travay yo kapab fèt pi rapid, konsa pou nou kapab jwenn ase pou nou konsome e pou nou kapab voye vann lòt peyi. Men malerezman, dirijan nou yo pa gen sa nan tèt yo. Yo pa gen entansyon pou ke yo releve ekonomi peyi a, yo pa gen entansyon batay pou wè kòman yo te kapab mete kanpe tout bon vre sou 2 pye pwodiksyon nasyonal, yo plis kwè nan diri Taiwan nan, yo plis kwè nan ble Lèzetazini an, yo plis kwè nan èd, yo pa kwè nan travay. Epi depi w gen dirijan, se nan èd li kwè, m pa kache di w, ou p ap soti la pou rive la vant ou sou kont moun, Ebyen m pa kache di w pwa tchòkò vèk gen pou touye w l ap pike kè w kanmenm. E dèfwa gen anpil Ayisyen k mouri bip li sot tonbe wi se dyab ki manje l. Paw dyab dyab! Paw dyab! Paw dyab wi dyab! Donk se nan mal nouri, gaz fini plen nou epi sa w tande a, vè solitè monte anba kè nou l pike kè a epi sa w tande a vi pip ou sot tonbe epi lòt la di w o maten an entèl te la wi li te byen anfòm wi. Men l mouri sa l te gen humm pitit Dènyeman m tande l te leve Li te wè ti sonn dife devan pòt kay Humm dyab ki manje l Moun sa yo tèlman malfèktè Podyab dyab E pa dyab non Nan mal manje Paske dirijan yo pa pran responsabilite yo pou yo konnen Yo gon pèp ki nan men yo Fòk ke yo jere vant pèp la E toutotan ou pa ka bay tèt ou manje Ou pa ka pran swen pèp ou a. Ou pa ka di ou son bon dirijan e non sèlman sa tou, ou pa ka di ou endepandan, ou pa ka di ou gen peyi. Ebyen frè se sè byeneme, lè ou debake nan departeman latibonit a lepòk pou m byen di nan epòk Divalye avan la demokrasi, depatman sa a te konn bay manje. E lè ou tande yon moun latibonit ou lala ou magodnes fè yon ti diri peyi pou ou. Avèk yon bon ti lalo avèk vyann bèf kèt. Lalo a gon ti koulè lwil jòn sou li epi on bon sòs pwa. Waw! Lè w fin manje manje sa a, m pa kache di w 15 sòlda lame ameriken te mèt kanpe devan w fòs spesyal w ap leve yo frape l atè. Piw piw! Paske w santi w moun, w santi w gen anndan w. E gen de nèg ki marye pou tèt diri alalo sèlman. Ou konn sa? Donk diri alalo a gon pwisans ladan, se pa nenpòt ti koze piti. E bi frè e sè byeneme, depi 37 lane. Bon, pandan dènye moman yo la, bagay yo vin pi konplike toujou pwiske gang pran depatman sila nèt. Se gang ki simen, se gang ki plante, se gang ki leve, se gang ki rekolte. E lè w tande gang sa yo fin rekolte kounya la, fò yo mache tout distribye machandiz la, epi sa w tande a, kretyen vivan li menm pa sispann tonbe anba bal mawon. Medam, madmwazèl, se mesye, gade videyo sa ansanm avè m. e tande sa kap di ladan. An nou swiv. Bout video sa vre bro wè li ah wi se 56 yo wi ou wè yo ou wè yo ti grenn vè yo sa se M 14 yo sa se M 14 m espere ke ou byen konprann pwodiksyon k te gen anvan an li disparèt pandan dènye moman an, men sa ki leve nan depateman Latibonit. Men sa k leve nan vale Latibonit. Men sa k leve nan gran rivyè Latibonit. Men sa ki pouse nan peti rivyè Latibonit. Men ni pèp ayisyen. Donk, gang yo rekolte katouch. E katouch sa, kiyès ki pral viktim? Se pa dirijan yo. Men, se moun Savyen, se moun Vèrèt, se moun Lyankou, se yo menm ki pral manje pwodiksyon sa a youn apre lòt. Se yo menm ki pral konsome pwodui sa a chak jou. E chak grenn yo vale pèp ayisyen se dlo nan je. Se pa bon l bon pou yo. Ou ap pose tèt ou kesyon, kòman yo fè jwenn semans lan? Ou ap pose tèt ou kesyon sa? Donk, nan sans sa, nou gen plezi pou nou salye ansyen senatè Youri Latortue sou track la. N ap salye depite Profane sou track la tou. Paske nou konnen depi yon bèl bout tan, la fami Latortue, Youri Latortue se sèl baron nan depatman Latibonit. San Youri, ou pa ka fè anyen nan depatman. Ou pral pantan w poto Senatè a pa ba w otorizasyon? Dezole. Ou se majistra, ou leve yon pil fatra, ou pa t di senatè a sa, li pa t ba w otorizasyon, ou sou graj. Anyen pa ka fèt si se pa senatè sila a ki pase lòd. Senatè Youri Latortue s on nèg ki genyen. anpil anpil konpetans. Nèg ki gen plan sekirite pou tout le peyi. Men sa pa anpeche gang ap touye polisye. Sa pa anpeche chak jou moun ap viktim nan depatman latibonit, depatman ke li fèt ladan, depatman moun ki ladan yo votel pou l vin sa l ye jounen jodi a. Li pa ka ba yo sekirite, men l kapab bay lòt 9 depatman peyi a sekirite, men gen lè se sof moun Latibonit. Lè w ap gade kantite katouch sa yo pèp ayisyen, diferan kalib, pou diferan zam, se pa Ayiti ki pwodui yo. Ayiti pa fè katouch. Yo soti nan lòt peyi. Soti yo soti nan lòt peyi ya, moun ki vin ansanm avèl la, li pa gen nasyonalite kanadyen, li pa gen nasyonalite ameriken, li pa gen nasyonalite dominiken, li se yon ayisyen. E pou konprann sa map di ou la byen pèp ayisyen, gon ayisyen ki achte l aletranje. li mete l nan bato. Lè l voye l Ayiti, lè l rive ladwàn, gen yon ajan dwanye ki fasilite pou ke katouch sa a kapab pase. E lè l fin soti, gon chofè ki pote l, gon moun k akonpanye chofè a. Epi, moun sa li menm, lè chofè a rive kote pou l mete l la, li pran l, li pote bay gang yo. Donk la, èske m ka chita m ap di, se Lèzetazini ki lakòz Ayiti gangsterize konsa? Non. Se nou ki lakòz peyi nou gangsterize, se dirijan nou yo ki lakòz peyi a gangsterize. An n pran yon egzanp ki si klè a. Si ke mwen se dirijan, m se otorite nan yon zòn. M kapab di nan depatman latibonit pèp ayisyen tout moun konn moun o sa se klè m fè yon pase nan depatman latibonit tout moun konn moun si ke gon bandi nan zòn bandi sa ki nan blòk la ta genyen kèk sitwayen mal entansyone k ap fè kouvèti pou bandi sa si otorite yo vle bon Kòm pa gen otorite tou. Kòm se yo kap finanse gang nan. Menm si ta genyen 300 moun kap sekirize gang sa. Menm si ta gen 2000 moun kap sekirize moun sa. Manb nan popilasyon an ap fè kouvèti pou li. Depi otorite a pa nan tete lang ansanm avèk gang. Li pa afilye ansanm avèk gang sa. Lap antre nan fyèf gang nan. Lap pran gang nan kòm sa dwa. E lap mete lapè nan zòn nan. E depi se moun ki konplis. Depi se moun kap pwoteje bandi sa a. Yo ap arete yo tou pou konplis. Eske ou konprann bagay la pèp ayisyen. Donk nou gon ti peyi. 27750 kilomèt kare. Ki pa anpil. Pou gen tout gwo save sa yo. Tout gwo entelektyèl sa yo. Moun ki gen eksperyans nan dosye sekirite. Epi nou paka met sekirite ladan, sa montre klè ke se dirijan nou yo ki se mèt gang yo pèp ayisyen. Pase kote bandi yo ye a, pou yo rive jwenn tout bal sa yo, pou yo rale kaye sak yo ouvri atè, pou yo ap montre ki kantite bal yo genyen. Yo pa gen paspò, yo pa vwayaje, se nan la yo rete nan baz yo. Donk yo gon moun anlè kap panse pou yo. Eske yo konnen magazen o Zetazini ki vann katouch? Non, yo pa konn bagay konsa. E non sèlman sa tou, sa pa pral fè m padone yo, fè konprann ke, ebyen yo inosan, wi, se kondisyon, se peyi. Non, non, non, non, non, non. Chak moun sipoze peye pou sa yo fè. Men frèzesè byeneme, youn nan bagay k ap pèmèt nou mete sekirite, se pèmèt pou ke katouch pa rantre sou teritwa nenpòt kòman. Katouch ap rantre, ebyen gen de fòs de lòd, lapolis ak lame dayiti. Katouch pa ka rantre nenpòt kòman nan peyi a. Men si nou pa met kontwòl sou fontyè nou yo, nou pa mete kontwòl ladwàn, se lave men si atè. E kiyès ki nan dwàn yo tou silvouplè? Poze tèt ou grenn kesyon sa. Se Ayisyen ki nan dwàn yo. Direktè dwàn nan son Ayisyen li ye. Responsab moun k ap tcheke konntenè yo son Ayisyen li ye tou. Nou pa ka just kontante nou sèlman fè lajan pa nou an epi kite mele m ansanm avèk lòt yo epi nou kare gòje nou, nou chita byen alèz n ap tann yon lòt peyi, n ap tann entèvansyon militè pou vin met sekirite nan peyi nou. Lè nap tann entèvansyon militè pa gen pwoblèm, men fò nou konsyan tou ke se nou k gangsterize peyi a, e toutotan lentènasyonal pa ba nou leson sa, kase dan nou, fè nou soufri, manyen touye anpe nan nou, m pa kache di w nou pap janm konprann konsekans lan. E lè gon moun ki vini, kap mete kontwòl nan dwàn yo, nou di l se diktatè. Epi jounen jodi a, gade ki sa k pase. Donk, frè e sè byeneme, li klè pou konprann se, li klè pou konprann se ke se otorite nou yo menm ki lakòz nou nan eta sa. Epi nou menm nou aksepte pran tout bagay nan men yo. Yo fè betiz nou dakò, yo pa fè betiz nou dakò. Yo ap toupizi nou, yo ap vòlè, nou rete n ap gade yo, n ap pase yo nan betiz, nou pa ch. Chwazi file manchèt nou mache sou yo paske lè w nan yon peyi fòs de lòd otorite ki la ki pou mete sekirite wè yo pa ka mete sekirite repons lan senp se ke moun ki la ki pou bay sekirite a se li menm ki kache dèyè ensekirite a moun ki la pou bay sekirite a ebyen se gang li ye li kache nan sèvis sekirite a pa gen yon ou kapab fè ou pral di m se milat yo ki lakòz peyi dayiti. gangsterize konsa, men nan tribinal yo se pa milat. Non se pa milat. Nan douane yo se pa milat, se ayisyen ki la dan yo. Nan palman se pa milat. Nan chanm depite a se pa milat. Gade nan biwo nou yo, eske se milat? Nan ministè nou yo, eske se milat? Nou tout se ayisyen. Men sak pase ki fè nou pa ka pran responsabilite nou pou nou fè peyi. Donk lè w pou yon nèg antanke, lè w pou yon nonm tankou Youri Latortue ki nan Latibonit ki gen plan sekirite, ki gen teknik, ki gen agoch, ki gen adwat. Li klè pou nou konprann se ke Youri son konplis nan sa moun Latibonit ap konnen jounen jodi a e fò n pa pè di sa. Paske si ou se chef ou fè tout tan sa ap renye san ou pa gen yen ka fèt nan zòn nan epi pou jounen jodi a pou zòn gangsterize konsa non. Banm ti limyè se ou gen kontwòl zòn nan on twou ap fouye on twalèt kominal ap fèt nan zòn nan si yo pa jwenn otorizasyon li pa ka fèt kòman fè zòn nan fè gen gang konsa senatè fò ban nou limyè fò ban nou eksplikasyon ki sak pase kòman bal sa yo fè rantre. Paske ou gen kontwòl li. Koye depatman nan dep la men ou. Ou konn sa kap pase. Donk si nan depatman pa ou la. Ou pa ka rive mete sekirite. Di m. Kòman ou pral fè mete nan tout lòt 9 yo kote gen plan sekirite pou li. E dènye kouk pou touye koukou a pèp ayisyen. Nan jou pase yo ba ou. Peyi Kanada sanksyone ansyen senatè. Kòm moun kap finanse gang nan peyi dayiti. Hey! Sa pa etone nou pwiske si ou nan komin gen tout gang sa yo, se ou menm kap koupe rache, se ou menm ki mèt e seyè, alfa e lomega, kòmansman e lafen. Epi pou yon zòn gen gang konsa sèke se ou mèt yo. Non nou klè sou sa. Nou klè sou sa pèp ayisyen. E ou kapab raple ou, avan chèf de gang Odma te mouri, li di ou, li te mekanisyen, se sal te konn fè. Men. Eskel di w depite profane te pèmèt li monte yon garaj serye? Non pèp ayisyen. Eskel di w depite profane te pèmèt li jwenn yon koulwa pou l avanse? Eskel di w depite profane te pèmèt yon pakèt lòt jèn vini bò kote l achte materyèl ba li pou ede lòt jèn yo fè yo aprann metye a pou yo kapab reponn ansanm avèk bezwen yo e non sèlman sa tou ede fanmi yo? Non. E pa sa k te fèt. Men li di w, si l ka nan sitiyasyon sa, si lapolis ka ap chèche l, si l ka nan tire kout bal, si l ka nan detounen kamyon machandiz, si l ka nan destabilize, si l ka prezante w pil chèf gang pou l ap montre w gwo zam, se gras ansanm avèk depite pwofàn. Èske w konprann bagay la pèp ayisyen? E dènyeman la a, gade 7 polisye gaspiye nan Lyankou. Tou sa, se travay otorite nou yo, se travay politisyen nou yo. Ebyen, frè e sè byeneme, jounen jodi a, nou pa ka nan benyen kache lonbrik, fò n ba yo responsab sa k ap pase andedan peyi a, e nou klè sou sa. Medam, matmwazèl e mesye, chay sot sou tèt. li tonbe sou zepòl. Kite m eksplike w. Premye minis Ariel Henry nan jou pase yo, li ale Bahamas nan naso 44 rièm somè Karikòm. Men on dira nan tout somè Karikòm yo pèp ayisyen, se pou Ayiti yo fèt, paske se enposib. Ayiti toujou pwoblèm, pwoblèm, son peyi pwoblèm. Depi yo wè peyi ap vini se mande l vin mande. Moun yon ti jan sispèk, yo kon se yon ti jan prale kò yo sou Ayiti. Ayiti a toujou, waw! Anfen, rive PM nan rive lòt bò a, pa bliye pèp Ayisyen, 44 ièm somè sa a ki fèt, Ayiti te nan mitan koze yo, pwiske nou konnen, pandan dènye moman yo la, gon dosye ensekirite kap brase le bil di peyi. OEA, Ayiti, CELAC, Ayiti, onu, Ayiti, Caricom, Ayiti, tout kote nèt Ayiti dosye ensekirite, kriz, enstabilite. Ebyen rive PM nan rive lòt bò a, fòk mwen di ou, premye minis lan pa t pase yon bon moman anba men konpatriyòt yo. Yon gwoup ayisyen debake pèp ayisyen, se pa de ti koze yo pa di premye minis lan. M pral li koze yo di premye minis lan wi ou mèt rete la. Ou konpòte ou tankou diktatè. Ou pran ou pou papa dòk. Ou pa ka twonpe nou. E rapidman pèp ayisyen, sekirite rapwoche premye minis lan ta pral rapwoche. Ta pral kouvri premye minis lan pase gou yon jan ayisyen yo ap pale ansanm avèk raj, gou yon jan yo ap kase met nan men premye minis lan. Nèg yo santi yo ka pran premye minis lan, yo fè chimikochi ansanm avè l. Donk, rapidman, PM nan ta pral oblije kite espas la puiske jan Ayisyen yo te akeyi l, bagay la te vrèman parèt lèd. Yo kase mèt nan men premye minis lan, yo minimize prezans li nan somè a akoz move jesyon l parapò avèk kriz ke peyi a ap konnen pandan dènye moman yo la a. Raple w, Premye Minis Ariel Henry rive nan tèt peyi a aprè asasina Prezidan Jovenel Moise. Donk, jan w ap gade videyo a la a, bon m pèmèt ou tande ki sa k ap di ladan, se ekstrèmeman enpòtan. Atò pou m chèf nan w peyi mesye? Non m pa tap ka chèf pèp ayisyen. Pou m chèf nan w peyi? Depi se kote. konpatriyòt mwen yo ye nan lòt peyi sou latè, lè m al patisipe nan reyinyon chaje lòt reprezantan lòt peyi, epi yo toujou ap kase met nan men m. M pa janm komsi gon byenveni wee gade premye minis entèl waw nou kontan waw bon travay wap fon travay ki remak oo nap pote sipò nou waw premye minis nou kontan woo yo pote ti flè pou waw gade nou gon jan yo salye gon jan yo kontan men depi yo wè w se chalbare yo bat deyò w non m pa tap kache l hehe ou son giyon tout kote w pase. Atò, frè se sè byen eme, ann pran yon egzanp ki si klè. Pou travay komisè Muscadin ap fè nan nip peyi a. E dènyeman, ou raple ou kòman komisè a t ap defini ki sa k yon chèf. Pou travay remakab ke komisè a ap fè nan depatman nip. Imajine ou. Komisè a la rive Bahamas. Li rive an Repiblik Dominikèn. La l patisipe nan gran reyinyon la l reprezante peyi Dayiti. Li debake Kanada. Li debake Lèzetazini. Just fèmen zye w pandan kelke segond, imajine koman anbyans lan ap ye. Imajine w koman moun yo ap akeyi l. Paske l ap fè yon travay ki enkonparab. Li pa nan tete lang ak gang. Depi se moun k ap bay pwoblèm, depi se moun k ansanm avèk zam ilegal, ebyen pa gen de chimen pou ou. Se konpè simityè w ap wè, se tonton bawon w ap rankontre, se grann Brijit k ap ba w pasaj. Donk, ou gen tan wè kòman moun yo pral akeyi l. Kòman moun yo pral felisite l? Kòman l ap jwenn bèl akolad? Byenke tou gen moun ki pa vle wè l paske l ap kraze gang yo, gen sa tou. Men, li moun nan pa pral di w, e o, premye, e o, komisè m pa vle wè w paske w ap touye gang yo inosamman. Non, w pa p tann yon bagay konsa. Moun ap mare fyèl li, lap sere dan l, epi lap di, bravo komisè, wap fè yon bon travay, menm si l ta gen ti poud anba zong li, donk kounya la, se ou menm ki pou pran prekosyon pou pa kole sou tout moun, pase marengwen ap vole, ou pa konn mal, ou pa konn femèl. Nou klè sou sa. Men, ou gen tan wè, kòman moun yo pral akeyi komisè a. Komisè a pap ka rete ansanm avèk bouch li fèmen. Lè l soti nan reyinyon sa, lè l fin salye konpatriyòt yo, delage pou l fè l mal. Paske tèlman l ap kontan. Komisè a dlo ka menm soti nan zye l pase gon chalè k ap vin jwenn ou, gon remèsiman k ap vin jwenn ou. Pou ki sa? Pou travay remakab w ap fè. Pou fason w ap pwoteje popilasyon. Pou fason w pwoteje byen yo. Pou fason w renmen moun. Pou fason w ap ede moun. Pou fason w ap mete lòd nan depatman. Men pou chèf mesye, tout kote ou pase yo di w asasen! Rale kò w la! E ou menm ki met peyi Dayiti nan sa l ye la, ou patisipe nan touye prezidan nou! Nou pa vle wè w, ou pa chèf nou! Sa vle di, tout lòt responsab lòt peyi yo ap tande kòmsi koze sa a. De dirijan sa. Non pou ki sa m chèf? Non pou ki sa m chèf? M chèf, pyès moun pa respekte m, tout kote m pase yo kouri dèyè m. Lè m pale yo pase m nan betiz. Yo di sa sa ap di la. M son pop etwal, m son tchoul, m son restavèk. M pa ka di m son otorite. Wi m la, m la tou, m la pou m siyen, m son otorite bon kira. Pyès moun pa tande m. Donk, bay la kontribye nan men men pye m mele. M chita la m bay popilasyon an manti, m ba li manti, m ba li manti. Lè premye minis lan fèk rive nan primati, li di w nan de twa mwa oubyen de twa semèn l ap mete sekirite li garanti, matisan ap debloke. Nou sou 19 mwa apre asasina prezidan. Dènyèman m pa konn sa k pase l, si se fimen l sot fimen non. Gon yon fason wè chèf nan peyi dayiti fè deklarasyon pèp ayisyen yo pa fimen. Pase kanmenm, lè moun nan fimen, gon pousantaj nan sa lap fimen an ki pèdi nan lanati. M gen lenpresyon dirijan yo rache bagay la tou vèt, epi yo foure l nan bouch yo, yo pran l konsa. Sa vle di, yo pran l kru, yo pran l natirèl pa gen anyen k pèdi. Yo just rache l nan latè, menm lave yo pa lave l epi yo foure l nan bouch yo. Donk kounya la, lè bagay sa t desann sou lestomak yo, li vif la tout lèt, gon jan yo lage deklarasyon di kèt, sa kap pase konsa? Wi li garanti nan yon ti tan tou kout, Matisan pral debloke. E 19 mwa ou genyen depi wap fè pwomès sa? Lapolis la, inite spesyal yo la. Sak fè nou pa ka mete sekirite nan peyi a, se paske nou gen lyen ansanm avèk gang yo. Se paske Vitelòm kanpe l di w, ebyen pou w rive kote w te ye a, pa bliye son sakrifis ki te fèt, se san ki te koule, se prezidan nou manje ansanm. Ou te pwomèt mwen, mwen te rankontre nan 2 otèl ansanm avè w nan Petyonvil. Sa ke ou te pwomèt mwen an, malerezman, ou pa ban mwen l. Donk, frè e sè byeneme, nou kapab konprann kòman sitiyasyon an ye, kòman bagay la grav. Donk, si ke dirijan pa gen okenn respè, dirijan pa règle anyen ki serye, tout kote ki, tout kote li rive, yo ap kase met nan bòl li, yo ap joure l. M pa kache di ou, ou menm, humm, kote ou ye nan peyi sa, ou pa fouti gen respè non. Ou pa fouti gen respè non. Lòt nasyon pa fouti respekte w non. Pase ke ou gon chèf, li pa itil ou anyen. Pa gen anyen li ka fè. Peyi a tèt anba. L ap touche. L ap byen pase. Fanmi l aletranje nan ensekirite. Ou menm ou pa fouti rantre lakay ou. Donk malgre tou. Yo ap toupizi w, yo ap imilye w, yo vyole dwa w, ou pa ka al lakay yon chèf paw la se yon vòlè li ye, chèf paw la se yon asasen. Donk kounye a la, ou vin rive nan yon kafou w ap bouche dlo pou bwè dlo santi. W ap viv nan reziye, pito nou lèd nou la, malgre w pa nan peyi a. Donk, se vrèman tris sa k ap pase pèp ayisyen, antouka, premye minis lan pa t gen byenveni bò kote ayisyen yo nan Bahamas. Medam, matmwazèl e mesye, Ensolit nou pou jounen jodi a, ou konnen, pwogram Biden nan ap avanse san kanpe. Waw, e se vreman mwa, ekstraòdinè. Ebyen pèp ayisyen, ou konnen gen pa tout moun ki kapab skane vizaj yo lè ke yo fin jwenn email konfimasyon an. Donk, nan ka sa a, gen kèk moun an pwovens, Ki pa sispann fè tès. E gen vwazin nan, mal an pwovens, ki t ap eseye fè tès pase yo aplike pou li. L ap montre pèp ayisyen an kòman pou yo fè tès. An nou gade videyo a ansanm. Wee wee wee kale kò kale kò kale kò li bon la anba map teste tèks tèks tèks li dim tekste mas mas mas mas mas tekste heheheheh. Pa gen problem non. Ou mwen texte. Texte m. A la traka ou pou lave kayite nan peyi si la. Bagay yo difisil. Kontinye texte. Kontinye texte. Ok ma tante. Texte texte ou bay. Fransese sa byen eme an palan de program Biden. Gade imaj sa yo sanble avèm. Yon mesye kap monte avyon. Ki kote li prale? usa. Etazini. Tu konpran? Ebyen mesye sila pèp ayisyen se majistra pwovizwa kay jakmèl. Misye rele Michel Louis Jean. Majistra. Donk kounya nan men kiyès li kite komin nan? Je ne sais pas. Men de tout fason, fanmil fil pou li, epi sa w tande ya, li pull up Etazini Damerik. Men misye son nèg genlè ki rekonesan. Ou konprann? Gade nan men l wap wè yon ti bwat ki make Barbancourt. Donk ti bwat Barbancourt sa, m pa konnen si se pou Biden li pote l, bon, siman prezidan gon ti bagay ladan, e non sèlman sa tou l pot pou moun ki te fil pou li ya. Majistra pa la non. Chache majistra pou netwaye komin ou non non dezole ou pap ka jwenn majistra sa nan sekle bò wout nan netwaye wè sa m di w la nan tcheke si gen kouran nan zòn nan si kòman lopital ap mache non non non majistra usa pèp ayisyen usa li ye li pa nan komin nan ankò men sa k ayiti a donk nan jou k ap vini yo la pèp ayisyen li pa etonan w tande tout direktè jeneral humm imel la tonbe wi yo lage pye yo bon. Sanble premye minis Ariel genlè poko jwenn moun ki pou fil pou li. Li ta bon tou wi. Wi, André Michel, lòt e lòt. Ti mesye gang yo pata ka pati kite yo e fanmi yo fò ta tou pati avè yo. Vite lòm. A nou moun fil pou yo. Mèmè pot yo a kenbe yo. Sa ka pase yo a pase. Èske w konprann? E lè yo pati konsa, yo tou leve kès leta. Pèp ayisyen nou nan pwoblèm tout jou. Eeyy! Gen yon peyi mesye non. I love my country. Peyi a just spesyal. Lòt la majistra. Li majistra ou byen alèz li pati. E kòm si li pat gen okenn responsabilite, li pat gen anyen l ap jere, li just pati. Epi ou ka wè kote l ale a la, chèk li ap soti chak mwa epi fòk lajan vin yo ni wi. A! Son peyi konsa. Bon lòt la monte Etazini l vin tann ti pyès epi li pa la, li se gwo responsab nan leta, ou pa ka revoke l, li gen moun, li gen bwa dèyè bannann li, epi sa w tande a, l ap touche. Ki sèvis li bay? Je ne sais pas. Epi se prezidan k pa bon. Epi tout ap pale de koripsyon. Ayisyen gen pwoblèm. Men yo pa janm wè pwoblèm pa yo. Wi. Ensekirite tout kote. Lòt la ap manje. Men l pa ap travay pou lajan. Kou gon moun ki di non ou pa ka touche yon lajan ou pa travay pou li. Yo koupe chèk zonbi a. Manifestasyon. Fòk prezidan sa ale li se diktatè. Ala traka pou lavi kay tè nan peyi sila. Mwen se sè Bien-Aimé, malgre tou, lanmou m pou peyi sila a pa ka chanje. Jan ke nou te anonse, peyi Kanada anonse, ebyen, yo livre 3 lòt cha blende. Donk, nan 6 mwa, sa fè twazyèm kagezon yo rive ak yo nan peyi Dayiti. pou ke yo kapab ranfòse kapasite lapolis, raple ou kòmand sa te fèt plis pase 1 an pa gouvèneman ayisyen an pou ke lapolis kapab gen ase de materyèl 4 kwen peyi a pou kapab arive mete sekirite. M ap raple ou, Kanada te fè 2 lòt livrezon avan, chak lè yo al nan operasyon ansanm avèk materyèl sa yo, yo kanpe nan wout. Bon. yon twazyèm kagezon nap tann e Kanada raple ou nan jou pase yo te fè plizyè jou nan syèl peyi Dayiti ansanm avèk yon avyon CP 140 Aurora pou te pètibe gang yo e nan jou pase yo gouvèneman Kanada anonse ke yap voye yon bato ansanm doula pou vin pètibe lè movèz espri anba lanmè movèz espri ensekirite yo epi peyi Lèzetazini te anonse lap voye ti cha blende tou. Pou nou. Donk se ekstrememan enpòtan nap tann. Kòm nou son peyi ki pa sispann tann, e nan zafè moun nou kwè, nap kontinye. Medanm, matmwazèl, e zemesye, nou konnen peryòd sa, se peryòd kanaval. Donk, si nèg yo pat kraze peyi a, yo pat mete peyi a nan nivo ke li ye la, aktyèlman anpil moun ta pran avyon nan divès peyi pou debake nan peyi dayiti, pou al patisipe nan kanaval, si peyi a te gen sekirite anpil touris. tap rantre e sa tap trè trè bon pou ekonomi peyi a. Donk nan moman sa yo se moman anpil moun nan peyi Dayiti konn pèdi ti boubout yo, se moman anpil machann fè lajan pwiske machann lanbi ap fè bon ti kòb nan vann ti lanbi l, machann fritay la ap fè kòb pèp ayisyen, machann kapòt la ap vann tou, machann pwa la ap vann, makache tou bèl biznis, famasyen yo tou. Famasi yo tou ap fè anpil lajan pase anpil tès gwosès pral achte, anpil viagra, donk bon ti diri ap kout, bon tout moun benefisye. Men malerezman pèp ayisyen, pou fason peyi a ye la, moun pa ka soti deyò pou rantre pwiske peyi a gangsterize tout kote. Men sa pa anpeche moun ki nan peyi Dayiti, nan Pòtoprens, jan w ap gade videyo a, pèp ayisyen, pa gen kanaval lèzapremidi, yo fè kanaval la uitè pou katrè. Wi yo ap fè kanaval yo pa ka danse. Zafè lensekirite a, nou p nan kanaval yo kanmenm, moun yo fè kanaval yo lajounen. Yo lajounen yo ap danse nan lari, pa gen kanaval leswa men se lajounen wou. Peyi sa twò spesyal. Donk n ap fè yon kout pye nan komin Carrefour. Nan Kafou pèp ayisyen, genyen majistra Jude Edouard Pierre, li anonse li pral sipòte 13 blòk nan komin Kafou pou kapab reyalize 3 jou kanaval kap kòmanse jodi 19 la pou rive 21 fevriye. Pou plis detay, an nou swiv repòtaj sa ak anpil atansyon konsa nou va konnen trè trè byen kòman kanaval la pral dewoule nan komin Kafou. O fèt, vandredi samdi ki presede kanaval Jakmèl la, malerezman pou dè rezon de sekirite, dè rezon de logistik e de mwayen finansye, nou pa t fè kanaval la lavèy kanaval Jakmèl la ankò. Depi 2007 nou te kòmanse fè sa, nou ap fè l ane sa a pandan 3 jou gra yo paske nou manye kanaval nan peyi a. Se pa kanaval nou y ap òganize an tan ke tèl, piske pa gen mwayen pou sa, pa rapò a kesyon wout la, e ki fè ke se pa janm vin travay sou Kafou depi anviwon 24 mwa. Lè w ale devan Bizoton, Marin Ayisyen, ou pa ka fè pati kanaval nan espas sa. Lè w gade rès pati espas yo, pa janm fè yon pwofilaj sou yo. Donk pou rezon sa, nou deside pa fè kanaval Kafou. Nou vini a yon inisyativ ki rele Blòk Naval, n ap sipòte e apiye inisyativ komite katye, tankou Pòtay 18, chak dimanch yo toujou fè aktivite bò isit la. Lame ki deside sipote yo nan kesyon sonorizasyon, kesyon stand. Nou genyen tò, nou genyen wane, nou genyen chanel, nou genyen mon repo, nou genyen mawotyè, nou genyen bizoton 6 la, nou genyen 53 a tou. N ap bay sipo a komite katye yo, a komite ki nan zòn sa a, avèk sipo la polis e moun lame ki ap kòdone aktivite sa yo. Donk jan nou di l la, se blòk naval, nou gen 13 blòk nou idantifye avèk 10 bann a pye ke lameri deside sipòte o nivo kot plaj tou. Nou genyen leta bay meri kafou 2 milyon goud pou kanaval. Lò vin gade pa rapò a sa nou bay yo ki se 2 milyon goud, jodi a an tèm reyèl 2 milyon goud la vo mwens ke 1 milyon de goud. Bon m pa kwè se le moman pou lameri vin jwi dwa plen pou pwòp kanaval, nou pa nan bagay konsa. Jisteman se yon baz de transparans. Di egzakteman kisa ou kisa ou bay. E pou yon podium lap koute ou 400 500 mil goud. Donk pou peye bann a pye, pou peye troup de dans tout sa, fè degisman, fè cha, sa va menm 2 pousan de sa nou tap bezwen pou nou fè kanaval kafou. Donk kòm se pa sa ki priyorite pou nou jodi a, se jwenn mwayen pou nou netwaye wout kafou, fè devan marin ayisyèn nan finalize pwojè yo. Kòm popilasyon an renmen anbyans lan depi li fèt nan katye lakay yo, Lameri deside itilize totalite 2 milyon goud sa pou repati l bay komite katye yo a rezon de 75 mil goud a 100 mil goud pa katye ok answit 20 25 mil goud pou bannapye yo totalman avèk sipò a la polis de Kafou ki ap asire sekirite nan espas sa yo. Alò, pou kisa se 2 milyon de goud menm konè la majorite de meri k ap òganize jounen aktivite sa yo yo gen anviwon 20 milyon de goud nan men yo? Bon, se gouvènman, m pa di gouvènman, se wi gouvènman men komite kanaval la antanketel pou li ta mande sa, piske Kafou toujou trete konsa. Men, anmwesye konfyan ke. Vwala ou tap swiv deklarasyon Jude Edouard Pierre majistra Carrefour la donk nou swete moun Carrefour byen enjoy nou. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Medam matmwazèl e mesye apre peyi Kanada fin sanksyone notre chè ex prezidan Joslèm Privert oh wi Prezidan Privert mete yon nòt deyò. Kisa l di? Chè konpatriyòt, fò m ranje cheve m pou m di nou, kolaboratè, zanmi m yo. Mwen konprann kòlè nou ak desepsyon nou apre alegasyon mansonjè peyi Kanada fè kont pèsonalite m ak entegrite m. Kiyès ki konpatriyòt Privè a la? Bon, je ne sais pas. Spiritus Santus. An n kite sa l la, prezidan. Sa poko anyen. Peyi Kanada bay manti sou li, pèp ayisyen. M etone lè m wè non mwen sou lis moun yo endekse ki gen lyen ansanm avèk gang. kap finanse gang dan mon peyi my country oh my God Eyy ayayayy privè kap depoze konsa papa isi kite m fin kite m fin pran poze asosyasyon malisyez sa. ki foure nonm nan aktivite kriminèl, pe enpòt motivasyon aktè yo, tou senpleman se revoltan e endignant. Oh my God! Heyy! Prive ap met koze atè, nèg yo gen franse. Reyaksyon nou yo. lejitim konpatriyòt. Mwen remèsye nou paske nou eksprime yo e pataje yo nan tout espas piblik. Kiyès? Kiyès senatè privè? Kiyès prezidan privè? Kiyès ki eksprime yo la a? Je ne sais pas. M pa o kouran. Ala kote nèg yo odasye papa. Pou m klè avèk nou, alegasyon mansonjè sa yo, fantezis, enkalifyab sa yo, o non 10 ti pitit tankou peyi Kanada, Pa ka refwadi flanm lanmou, vizyon m ak angajman m pou peyi m. Lanmou doudou, tout sa se lanmou doudou eeh Sou le san zyel, li fòme yon akansyèl ah ah Lanmou doudou, tout sa se lanmou doudou Oh mon God! 10 ti piti tankou peyi Kanada Pa ka refwadi lanmou m Gen kontra nan 2 fèy papye. 27 lane. Plis pase 4 milya de dola angaje leta. Siyen bay lè zoligak kowonpi. Lanmou pou Ayiti. M te di Jovenel li pat gen lanmou pou peyi a, l te panse se manti. Al koupe kontra prive pi siyen pou oligat pou yo pa ta touye w. Lanmou pou le peyi. Anni fout. Bon, si privè gon flanm lanmou ki pa pre refwadi pou Ayiti, donk frè zè sè m pa gen lanmou non. M pa gen lanmou. Non, all we say m pa gen lanmou. Waw! Ayayay lanmou! Alon vye privè sa papa. E flanm lanmou sa pèp ayisyen. Se sa ki toujou prensipal mobil aksyon m yo antanke sitwayen ak sèvitè piblik. Non la mouri. Fò m ta bwè ti dlo. Anyen dlo la? Lanmou an pèp ayisyen se mobil aksyon. Ok. Se lanmou sa k fè w siyen 4 kontra. Jovenel al koupe epi yo touye l. 2 fèy papye. Se lanmou sa ki te fè, yo te ba w 120 jou pou fè eleksyon, ou fè 1 an. Ou chanje fèy de wout. Se lanmou sa ki fè ke dekrè te soti, kantite lajan, ajan. Kap sekirize palè tap touche w montel 17 rete. Epi gwo fiskalis ou ye. Tou sa se lanmou pou le peyi. Lanmou pe pa. Non mou kap touye Ayiti. Twop moun renmen Ayiti. Yap mou nan poto. Mwen te di nou sa. E konse a pa fini la nou pe pa isi. Fom kontinye ba nou. Epi tou, sa p ap ka ralanti nou nan konba n ap fè chak jou pou transfòme se peyi. O, le peyi se transfòme aktyèlman la. Ha, lè bandi, lè volè, lè koriptè, lè koronpi. Non, l ap transfòme. Sa se syo, nou konprann sa. Se, se ak sèl kondisyon sa, rèv nou, yon Ayiti demokratik, stab, solidè, pwospè, konpetitiv, kapab konkretize an pwofi jenerasyon jounen jodi a ak jenerasyon demen an. Nou pral kay Biden, al poulòp sou yon bèt. Non, sa se jenerasyon fiti a, ansyen senatè. Nou pral sendomeng Nou pa pase nan filo Nou pral sendomeng Sa se jenerasyon fiti a senatè Ann pa bay manti fò n serye an mesye A menm manti a n pa ka bay byen Mwen egzòte tout konpatriyòt zanmi kolaboratè gade calm down kalme nou. Pa fè tèt cho. Kalme nou. Kenbe serenite nou. Vi m, repitasyon m, mwen konstwi l ak pri sakrifis mwen. Don't worry. Ok? 10 ti piti tankou Canada, flanm lanmou, boul love sa m gen pou Ayiti a, li pap chanje. Antouka pèp ayisyen, se nòt sa a senatè a te mete deyò. M espere nou konprann lanmou l gen pou Ayiti. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Ou raple w nèg Pòdepè a nan jou pase a ki te ban m bèf, ki te ban m kòk? ki te voye lèt pou mwen tou. M pral ba nou zen sa nou mèt tann lòt semèn pase fò m fin stab. I'm not single lady, ok, men fò m fin stab fò m ti tann. Ok? Ebyen, eh se pa sèl mwen sèlman nou. Vwazin nan te resevwa yon lèt tou. Li te resevwa yon lèt e menaj li te voye pou li, men m pa konn nèg ki kote nou. Men an nou tande vwazin nan pandan m t ap pase pèp ayisyen, bò fenèt bò lakay li ki t ap li lèt la nan chanm li. 14 fevriye. Se ekstrememan enpòtan. Tripotay pa bay non men. Gade pa boule je. Ann gade. En ce jour de Saint Valentin, je pense à toi, je ne veux ni te perdre ni te perdre ah shit M trouble sorry timoun Je ne veux ni te posséder ni te changer mais seulement je serai te toucher et te dire à quel point que je t'aime Bonne Saint Valentin. Ki Miguel? Eba ok vwazin. Eba ok. Pa gen pwoblèm non. Pa gen pwoblèm. E sa k rele kote gen kou pa gen chen. Atò pou nèg chita ale kou bèl ti fras, bèl ti franse, bon franse konsa epi se sa w ap gaspiye franse a. E nou sa k ap di n ap monte jiskan frans pou rankontre Sokrat la. Gad sa w ap fè nan lang Voltè. Tandiske frè a byen ekri. Li byen ekri mo yo, m wè l byen ekri yo. Pam nan, lè l ekri, lè l ap ekri je t'aime, li met JE THEM. E, ou konprann? Men, li ekri je t'aime kanmenm. Mwen menm, li ekri bagay la byen jan l sipoze ekri. Epi gad son ap fè ansanm avèk lèt la. E sak rele kote gen kou pa gen chen. Antouka pèp ayisyen, janm toujou renmen di l, Ayiti diktature la belle des Antilles, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mwen prale, map kite ou nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou ba ou lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun, non pa m se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo. Au revoir à la prochaine, bizou bizou one love.